Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon malgre vwa toujou pa kòdyòm men nou menm na fè yon maksimòm efò pou nou kapab pote detay pou ou. Nou pati wi la, tande byen. Genyen yon nèg ki marye avèk yon fi, yon bèl jou wi mesye, 24 desanm 2021 yo marye, yo poko gen 1 nan maryaj, ebyen nèg la asasinen fi a papa. Kounya misye jete l, misye an kaval donk lapolis ap chache li pou konnen pou ki rezon l te fè sa men anpil moun inyore sa k pase a paske yo pa konnen kòz la vrèman Yo pa konnen kisa k pouse misye fè sa, èske se jalouzi, èske gon bagay ki mal pase, men tou senpleman, ebyen sitwayen an touye madanm ni, epi misye jete l. Tèt chaje. Tande byen, misye rele Ronelson Saint Louis, se misye ki asasinen madanm ni, Shama Thélémaque nan lannwit samdi 12 pou louvri dimanch 13 mars 2022 nan komin Sen Marc nan depatman Latibonit. Viktim nan, ki se Chama, ebyen li te fè pati yon gwoup nan legliz li ki rele Ange des cieux, se nan legliz Batiste Ebenezer de Saint Marc. E se nan legliz sa a wi yo marye, hum, se te 24 desanm 2021. Donk, misye touye fi a mezanmi, poko gen moun ki konnen ki sa k pase ki lakòz li touye madanm ni. Tèt chaje nan peyi sa a. Gen yon tweet, eee... Euh, Mapli matin, c'est sur Radio Télé tout partout. Et concernant Bel Air, Bel Air, la zone résidentielle d'autrefois est aujourd'hui déserte. La population a fui l'insécurité créée par les affrontements violents des gangs rivaux. Pas de vie, détritus, rats, cochons, Osman imen, e tach de san jonch le sòl a kote de mezon ensandye. Se imaj sa ki rete de Belèr. Jounen jodi a la, Belè on moun te konnen dantan, petèt se dan lèzane 2000, m ta kapab di, jiska, èske m pa kab di jiska 2010, jiska 2015, en? Ben, jounen jodi a la, men sa ki rete nan Belèr. Donk demen si Dye ve. M te vle pwopoze nou yon dosye espesyal sou Bel Air. Apre sa m ap pwopoze nou tou yon dosye espesyal sou Delma 2 paske fò n di ke zòn yo fini. Zòn yo fini e pandan m sou kesyon Bel Air la fò n di ke m gon enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Men ekoute m ap chache konfime enfòmasyon sila paske yo ta fè m konprann ke gen yon ti divizyon Euh nan mitan mesye kap batay Belair yo paske ben ta sanble gen yon group ki yo menm aksepte pou ke gen ekzaksyon ki fèt e pami ekzaksyon yo pou yo ta enkli kidnaping men gen yon group tou ki yo menm ki yon ti jan pli eze ki di ben ekoute nou pa antre nan lojik sa sa pa kapab fèt donk se sak fè map chache gen plis detay sou enfòmasyon sila poum kapab pote ba nou m panse ke. Li evidan, nan emisyon yo, pou nou retounen de tanzantan ak yon seri de imaj, pa egzanp, imaj Matisan, imaj Bèlè, imaj Site Solèy, yon seri de kote nan peyi a, imaj Kwadèboukè. Donk, sitiyasyon an pa chanje. Menm lè tout fwa ou pa tande bri bal, men ekoute se lè menm choz. M ap pwopoze nou yon seri de repòtaj pou nou kapab wè. Koman zòn sa yo ye mezanmi. Bon fò n di ke kesyon kidnaping nan li pran chè nèt, li pran chè. E gon bagay m anvi fon dosye spesyal sou kidnaping nan tou paske nan moman sa yo m vle pwopoze nou de dosye spesyo. Poukisa m di nou sa se paske kant on di kidnaping ou ta anvi sèlman fè referans, padon si nou wè vwa a enpe eraye, ak gran ravin, ou ta kapab fè referans. Ak Vilaj de Dye, ou ta kapab fè referans ak lòt baz gang, pa egzanp 400 Mawozo. Èske nou konnen gen de nèg k ap fè kidnaping tou? Ou pa konn baz yo? Ou pa konn kote yo met moun yo? Ebyen, m pral gen pou m kapab pwopoze nou yon dosye spesyal sou kesyon kidnaping nan. Parlan de kidnaping, fò n di ke gen nèg ki ame, yo menm yo anlve se te vandredi 12 mas 2022 nan lasware direktè kolèj Jak Roumen an ki se Ernst Lafleur ansanm avèk madanm ni. Tèt chaje wi mezanmi. Byen avan yo kidnape moun sa yo, yo te deja rele direktè lan pou di l ekoute nou konn tout aktivite w ap mennen, nou konn konbe kòb madanm ou ap touche, donk ne vous en faites pas n ap rive sou ou. E fò n di nou ke pou sèlman jounen vandredi 11 mas la genyen plis pase 10 kidnaping ki fèt. Eske nou konprann? Donk, 10 kidnaping, sa vle di ke bandi yo pa chome. Donk, konprann byen ke imedyatman wikenn pral rive, a gen pwoblèm. Gen pwoblèm wi la. Sa vle di, nou menm k ap pran lari a, bon, pa gen anyen k ka pwoteje nou non. Sof Bondye. Se sèl Bondye ki kapab bare je kidnapè yo pou yo pa wè nou, paske lè l voye manto l sou nou, ebyen nou mèt ap pase anba je yo, ebyen se yo menm k ap kouri pou nou. Eske nou konprann? E m panse ke bagay la grav. Bagay la grav e nou pa kab kontinye konsa. Fòk gen yon bagay ki fèt. Antouka fò n di ke moun ki konnen direktè lekòl sila a, direktè Jakome an ki se Ernst Lafleur, ebyen yo kanpe pou li. E se sa k fè w wè jodi a la te genyen ti aktivite nan zòn Lalu an, kote ke anpil sitwayen te deside bloke lari an, pou kapab revandike liberasyon direktè kolèj Jak Roumen an ansanm avèk madanm ni. Sa m te pi renmen nan jounen an se anpil elèv. Elèv yo kanpe dan pou tire wòch sou lapolis. Renmen moun, viva moun, e sa a moun tou. A vle di ke nou sistèm bagay sa a fòl kanpe. Lè bandi bagay sa a fòl fini nan peyi a. Fòk pèp viv alèz. Ou pa ka viv yon peyi konsa a menm tou an peyi sa a ou pa asepte l. Ou wè pèp kay 26 la, pa gen ankò. Pèp te rezilye an pou mache pran moun. Alèz ankò. Se yon li vin pale an de. Tandièm te ri mpa ri kotem di ou bliye vrè sanblans ou ou asepte jan ou ye ou paka manje ou paka bwè menm jan yo. Koman ou konprann yon antèn lapolis la e yo kidnape direktè Jacques Roume tou prè antèn sa? Antèn nan paka fè anyen. Poukisa? Paske chak ke yo vini yo antèn pa ka riposte avè yo. Antèn nan pa gen ame de lou. Konpa a nèg sa yo. Yon moun ki si gen antèn nan map dil manti. Antèn nan pou ryen. Antèn nan pa gari konsa moun sa yo. Moun fè w konprann. M pou antèn yon kote wap banm am ki loud pou ap ranfòse m. Antèn nan pa kab. Zanmi m. Antèn nan pa kab. M konsyan bagay sa. Antèn an nèt. On moun ki kite antèn nan e nan manti yo. Ki fèk pi ou antèn nan. Antèn nan pa pou nèg la. Paske si yo ta nan ta riposte, nèg ap tout manbo isi a. Tande. Si yo ta nan te riposte, e fè e chè de tir, nèg ap tout moun mouri. Antèn nan lojik pou riposte. Paske ta moun ta kòp chak. Ravisè yo pa lage Mèt Lafleur avèk tout chofè l la nan fen semèn nan. Lekòl pa fonksyone sou zòn Lali a menm. N ap bloke jiska lemoyin. Fòk yo lage direktè a avèk tout chofè l la. Nou pase dèyè plizyè lekòl, nou pa t avèti yo, nou pa t avèti yo, se domaj yo pa vini. Men, jounen jodi a la, n ap fè eta de lèt, n ap voye bay tout lekòl ki nan pozisyon lali a, n ap voye lèt bay direksyon an, si yo pa vini, n ap pase yon lòt fason nou menm. Ou se yon elèv nan lekòl Jacome? Mwen yon ansyen elèv Jacome. M ap revandike, e leta? Yo pral kidnape Ariel Henry, yo pral kidnape Moïse Jochel, e nèg yo ap mete nou nan sa nou ye la. Nèg yo paka vin kidnape moun ki pap defann anyen nan peyi a, e nèg sa yo k chèf e yo pou yo kidnape, manje kòb petro karibe, tout bagay nèt. Jounen jodi a nou bay inèd tan la, si yo pa lage tout lekòl. Lè yo ta pral fèmen lafri a, yo tout te la. Apre sa, yo vin fè simagri, tire anlè, yo pral gravin, yo pral ka ti lapli, yo pral ka babekyou. Jounen jodi a n ap fè yon mouvman la, yo gen tan vin bay pwoblèm. Non! Nèg k ap bay pwoblèm nan peyi yo, nèg e yo k ba yo zam pou y al arete yo. Ou vle fèm konnen ke nan moman yo tap anlve direktè lan, antèn lan e te fè de reyaksyon. Tout nèg antèn lan te la, paske yo tap fè sikilasyon. Yo tap rale machin a goch e a dwat. Lè yap kidnape direktè a, tout nèg antèn yo te la. Se yo menm ki ap bare nou pou nou pa fè sa pou nou fè. E ou wè apre midi a la, depi direktè a pa antre lakay li la. Menm antèn li la pou li. Lòt direksyon. Ti grangou pa achte yon ti manje pou l manje. Epi li pran bal. Lè gen fou yon rafal bal. Aww! Ki nèg ki pran rafal bal la? Bandi yo! Ou konnen tou jounal sa tou. Men jounen jodi nap bloke lari plat jiska lemoyid jiska nouvèlòd nap bloke lari plat mèsi. Direktè a se yon direktè ki gen 27 an depi l ap fè edikasyon. Menm nan kidnapè yo, menm nan kidnapè yo pase nan lekòl la la. Pase gen kidnapè ki fè klas. Mwen menm k ap pale avè w la se yon ajan sekirite lekòl la m ye. Mwen mande. Jounen aprè midi a la, m pa bay 48 è, m pa bay 72 è tan pou yo delibere direktè Ernst la fè. Paske son yon direktè k ap fè edikasyon, menm lè elèv la pa gen kòb, direktè a di madam nan, a madam, li woule tete madam nan, li di madam nan, voye elèv la lekòl. Direktè a pa gen kòb, m pa konn konbe kòb yo mande direktè a la. Mwen mande silvouplè jounalis yo avèk mwen menm avèk elèv yo nou mande jounen jodi a la pou yo lage dirèk la pou nou silvouplè. Ou di nan kidnapè yo pase lekòl la la sa sa vle di ke se de moun ou ta idantifye? Non oo. Non men ou di ke yo pase lekòl la si yo pase lekòl la. Mwen di w gen nan kidnapè yo ki pa pase nan lekòl la. Mwen di w gen nan kidnapè yo. Lekòl la gen primè, gen segondè. Yon kidnapè gen dwa fè premye ane, l ap fè tout dezyèm ane. Anpi li fè aksyon sa yo. Yo pran l ansanm avèk kèlke moun. Madanm ni e avèk chofè a. Yo delibere madanm nan. M pa konn e delibere ou delnibere madanm nan, si pou l al chache yon asyèt. Bon, mande a! Kijan, kijan ou konprann sa, e, e, lekòl Jacques Roumain twouve l a pwoksimite de yon antèn polis epi pou yo leve l? A bon, sa se vi prive! Sa se vi prive antèn nan! Mwen menm mwen bezwen direktè m nan! Paske se avèl wap travay. Sil te la jodi samdi a jodi ki jou? Lendi. Jodi lendi. Ou ta mande tike. Si madan Tietie a te la nan apetman m tap dil prete m 500 goud prete m 1000 goud pou al lakay mwen. Eske nou te eske nou te ankontre avèk fanmi an e nou konnen se Non yo te libere madanm nan yo te libere madanm nan. Madanm nan poko gen kontak avè nou koz ak tèt li cho. Si yo te mande l ou kòb. Non m poko konnen. Madanm nan li libere kont ranson oubyen san ranson? A bon madanm nan delibere m pa konn si se te pou l bay ransyon si l pa pou l bay ransyon men mwen konnen depi se nèg sa yo yo bezwen bèl abako oubyen bèl teni fò yo jwenn kòb. Se ki lekòl yo ye la a? Ki mèt la a? Antouka m konnen gen anpil zanmi la a ki sou chanèl la. Ki ap tann yon ti dosye Ikrèn. Ikrèn, Larisi, bon, Larisi kontinye ap pilonnen Ikrèn. Tande byen, e pa genyen anyen ankò ki rete, se moun yo k ap kite peyi Ikrèn. Ebyen, fò n di ke Vladimir Putin li menm li menase entansifye bonbadman yo alòske genyen negosyasyon, sa vle di pourparle ki ap reprann a partir de demen antre Kyèf ansanm avèk Moskou. E sou tèren an mezanmi, se par milye moun yo ap kite peyi a. Fò n di ke nan Kyèv oubyen nan Kharkiv genyen deja 9 mò nan yon frap kontr yon tour televizyon nan lwès peyi sa a. Yon gwo bilan egalman nan Donetsk paske la yo ta pale genyen anviwon 17 moun ki ta pèdi lavi yo nan yon bonbardeman e separatist pro-Ris yo akize lame Ikrenyèn nan e lame a li menm demanti enfòmasyon sila. Tèt chaje. Bon! Jis avan m antre nan devlopman dosye sa yo fò n di ke Bagay la pat dwe rive jiske la. Mouche Zelensky pran yon leson. Jiska prezan mwen m anvi poze tèt mwen kesyon pou m di eske peyi oksidanto yo pat janm panse ke sa tap rive la, òmi la Russie byen sur. Paske si yo panse sa tap rive la, yo tap kanpe yon seri de bagay. yo t ap stope pratik yo a. Piske yo pa t konnen si Putin t ap pase alofansiv konsa, ebyen yo te kontinye ap mete Ikrèn devan. Men jounen jodi a, Ikrèn ap redui ak anyen. E mwen m dakò. Konn poukisa? Yo kraze Libi. Yo kraze, kòman ti peyi sa rele ankò? Lasiri k ap fòse kenbe Yo tape Venezuela. Ayiti menm se fini yo fini avèl nèt. Fòk on peyi ewop la ta pran on ti bagay tou anba bouch yo wa. Pou on moun fè pwòp pitit ou kanpe poul goumen avè w. Konprann byen wi. Antouka sa fè 19 vyèm jou envazyon Ikrèn pa peyi la Risi. Kremlen evoke jounen jodi a posibilite pou kapab pran kontwòl total gran vil yo ki deja ansèkle. sa ki enplike yon aso militè majè. Pandan tan sa a, dyalòg yo ant Ris avèk Ikrenyen yo pwolonje pou demen madi a. Men pa gen twòp chans paske ofansiv kont peyi Ikrèn li elaji sou ansanm peyi sila a e ki oblije plizyè milyon Ikrenyen pou pran wout egzil. Egzanp, Mariupol, Vil ki nan sidès peyi Ikrèn ki asyeje pa fòs Ris yo. Semèn pase a, te gen plizyè tantativ evakyasyon sivil, men ki te echwe. Jounen jodi a daprè minisipalite a genyen 160 machin ki reyisi kite vil la. Fò n di ke genyen Frédéric Joly, li se pòtpawòl komite entènasyonal Kwa Wouj, li presize situasyon moun ka vive nan Mariupol, poukou el ye la. La situasyon euh, trajikman kontinu de se degradé avèk euh, tout le penyori. que l'on imaginait déjà il y a euh, dix jours, eh bien, sont en train de, de s'accumuler, c'est-à-dire que la population qui est restée piégée dans Mariupol se retrouve euh, sans eau, euh, sans nourriture, sans électricité, sans accès aux soins, bref, une situation qui, qui s'aggrave de jour en jour, d'heure en heure, avec visiblement des tentatives d'accord entre les parties qui échouent et qui empêchent d'une part les personnes de pouvoir partir et d'autre part de pouvoir faire entrer dans des conditions de sécurité acceptables euh, une assistance humanitaire, donc une situation bloquée, extrêmement difficile, extrêmement grave, euh, avec l'hiver, il fait moins 10 euh, la nuit, et des situations tout à fait intolérables Pour les pour toutes les personnes qui restent piégées dans le dans la ville. Envite nan Kongrè ameriken an, Volodymyr Zelenskyy ta dwe adrese li nan 2 chanm yo aprè demen sètadi mèkredi a 13 è an tan inivèsèl. Demokrat tankou repibliken yo mande Joe Biden pou li kapab miskle ripost amerikèn kont Moskou. Kòman pou yo miskle l la ankò? Enben al tire kout zam a Moskou L'an passé, j'ai clairement averti les leaders de l'OTAN que s'ils ne prenaient pas de fortes mesures préventives contre la Russie, cela déclencherait une guerre. Nous avions raison. Je dis depuis longtemps que Nord Stream est une arme destinée à frapper l'Europe. C'est maintenant évident et je le répète une fois encore, si vous ne fermez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps avant que les missiles russes ne tombent sur votre territoire, Grangou. Gè sa a, li ale odela fwontyè Ikrèn. Genyen yon pwovèb franse ki di, tande byen, Le battement d'aile d'un papillon peut déclencher un ouragan à l'autre bout de la planète. Se sa ki rive. Ouragan, wi, paske nou ladann la. Antonio Guterres, ki se patwon l'ONU, li evoke jounen jodi a yon ouragan grangou Si conflit ça, l'y pas fini, pressé, pressé. Puisque d'après lui-même, c'est réseau alimentaire mondial là qui pral déstabilisé. While war reigns over Ukraine, Alors que la guerre prend de l'ampleur en Ukraine, les économies mondiales, et en particulier celles des pays en développement, ont une épée de Damoclès au-dessus d'elles. La Russie et l'Ukraine fournissent plus de la moitié des stocks mondiaux d'huile et de tournesol et près de 30% du blé mondial. L'Ukraine à elle seule livre plus de la moitié du blé du programme alimentaire mondial. Les prix des denrées alimentaires, ceux des carburants et des fertilisants montent en flèche. Les chaînes de distribution sont perturbées et les coûts et délais de transport de biens, quand ils sont disponibles, ont atteint des records. e y ap rapwoche nan fwontyè avèk Polòy dimanch 13 mas lan, popilasyon sivil la kontinye kite zòn yo, e gras ak Polòy, anpil moun ap chache jwenn refij pou kòlye la, notamman nan Estoni, Almay, kote nan Bèlen yo fè fas ak anpil refijye ki depase vag 2015, oubyen tou nan peyi Izrayèl. Fò n di ke gen anviwon 20 mil Britanik ki deja pote yo volontè pou kapab akeyi Ikrenyen lakay yo, yon ti tan apre piblikasyon nouvo pwogram sponsorizasyon gouvènman an ki ap bay 400 euro pa mwa ak fanmi akèy sa yo. Antouka, gouvènman an pa limite kantite Ikrenyen ki yo menm ta dwe rantre nan peyi sila. Se di, se di pou ap gade sitiyasyon Ikrèn jounen jodi a la a, E kiyès ki mete Ukraine nan sa souple? Nou wè yo? Nou wè vizaj yo? Nou konn kiyès yo ye? Se menm yo menm nan ki patisipe nan mete Ayiti nan sa l ye a. Se menm yo menm nan ki patisipe pou fè anpil peyi sa yo ye jounen jodi a. La bèt nwa a se Vladimir Putin, dirijan Ris yo. Men konprann byen ke moun sa yo pa gen moun yo te konn atake deja. Si yo atake Ukraine, gon rezon. e si yo pa atake l yap fini yo menm ki chwa yo genyen konprann byen antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè kès kon di a la prochèn.